Fanatik, zanmi, konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo atravè tout mond lan Haïti lakay nou cheri presizeman e nou kontan avèk ou nan dezyèm videyo jounen an e pa bliye jodi an se mèkredi 23 novanm 2022 E se kanal paw la nou kontan avèk ou poun pote video sa pou ou e son video ki petèt tris e paske baz 47 pran kou Moïse Jean Charles ak dlo nan zye lidè pitit Dessalines nan pa gen mo poul ebyen eksprime donk. Kou sa ke Baz 47 li menm li pran, Arab la presizeman lanse batay la e nèg yo pap kanpe selon sa yo fè konnen operasyon pou dechouke Ariel Henry a li menm li lage, fwa sa fòk nèg yo jwenn rezilta avèk batay ke yap mennen depi Ebyen plizyè lane pou retire Ayiti nan sal ye a la, ebyen batay la li menm li bezwen plis moun toujou, batay la bezwen plis konbatan, batay la bezwen plis nèg ki yo menm sousye pou Ayiti e Arab la kòm yonn nan nèg ki li menm toujou la e gen bab tou ke nou pote pou anndan videyo sa ebyen nèg yo yo menm dechennen jodi a la parapò avèk baz 47 ki li menm pran kou Yon lòt militan tonbe e nèg yo lonje dwèt men longè nan vizaj premye minis peyi nou Ariel Henry enben ki li menm ta responsab disparisyon militan sa, konbatan sa anndan baz 47 e gen anpil moun ki akize kòm kwa enben se yon baz bandi, baz nèg ki gen zam ilegal e selon sa divès manb anndan menm baz 47 sa fè konnen enben baz 47 li pa la pou kreye. pwoblèm nan peyi a men nèg yo ap batay pou retire Ayiti nan sa l ye a. Nou pote tout detay pou ou san ke nou pa pale twòp paske videyo a li menm pou kò l esplike tout bagay. Antouka guys ou menm ki poko abòne, ou menm ki poko like e donk kanal sa, ou menm tou ki souvan gade videyo yo men ki pa janm abòne e nou konnen gen anpil moun ki konsa yo toujou gade videyo men yo pa abòne eben nap diw se moman pou fè sa paske nou bezwen rive 100 mil abòne e nan moman nap pale la nou genyen sèlman 88 mil 430 abòne e nou bezwen anpil toujou pou nou rive 100 mil abòne e nou konte sou sipò chak grenn sitwayen zanmi konpatriyòt ki yo menm renmen kanal sa e ki bay tan yo ki bay vi yo pou yo swiv TV lakay haiti pwen kòm paske nou menm nou bay enfo Jodi a map gade m wè majorite medya, sa le 26 pousan medya ki la, se medya an liyn yo. San medya an liyn yo, mesaj popilasyon pa tap janm pase. Paske nou wè oligak, asasen, kriminèl yo, yo di yo menm yo gen moun tout kote, men genlè yo pa gen moun nan nan kay medya an liyn yo. Jodi a, mwen pote kondoleyans mwen bay mesye baz 47 yo, bay nasyonalis sa yo, bay ti jèn sa yo ki riske vi yo, ki mete vi yo an danje menm jan avè m pou yo delibere peyi a. Frè m ak sè m yo ki nan kat kwen mond lan, lè n konprann batay Arab la ap mennen, batay ti mesye Baz 47 yo ap mennen, lè sa a, n ap pran sa an chaj. Paske jodi a, wap wè se Baz Arab la Michel Martelly mete pou asasine ak ti mesye Baz 47 yo, paske se nou menm ki mande fòk yo arete Martelly, fòk yo arete Rosmila Petit Frère, fòk yo arete André Michel, fòk yo arete. Ariel Henry jodia jodia sa fè 9 moun sa fè 9 jèn Rosmila peti frè gouvènman André Michel Marjorie Michel asasen kriminèl yo bay pou Ariel Henry a yo asasine nan baz 47 ti mesye baz 47 yo kouraj baz arab la ap toujou bò kote nou pèp ayisyen an ap toujou bò kote nou paske nou kanpe nap batay poun defann peyi jodia Michel Martelly mèsi. Andre Michel mèsi ou tjou te avoka pèp. Depi nèg sa yo mouri konbyen fwa Andre Michel pran la pawòl pou yo? Andre Michel te avoka li te avoka Dimitri Vorbe, li te avoka Reginald Boulos men l pa avoka pèp. Jodi a map di pèp ayisyen an pandan ameriken ap koupe viza, pandan kanadè ap koupe viza asasen kriminèl yo, ou gen yon sèl chwa pou fè achte manchèt ou file l de bò di koupe dèk. Boule kay! Koupe tèt! Boule kay! Koupe tèt! Boule kay! Pou n delibere peyi a. Jodi a e pa ka e sèl nou menm tout la sent jounen ki gen yon robinèt san k ap koule nan san k ap koule. E pa ka tout tan se nou menm k ap kriye. Jodi a n di pèp ayisyen an pran desten nan men. Bout tè papa Desalin nan, Rejinal Boulòs prive n de libète n, Michèl Mateli prive n de libète n, Aryèl Anri prive n de libète n, lè sa a nou menm nou pral fè yon lòt batay defènsè. Nou pral fè yon lòt batay pou n libere peyi a. Batay pou n liberasyon peyi a. Yo son nasyonalis, lè yon grenn moun kanpe nan lakou peyi dayiti wap mande liberasyon pou peyi a, ou wè konbyen advèsè w genyen, ou gen Reginald Boulos, ou gen Dimitri Vorbe, ou gen Accra, ou gen Abed, si m ta pran site m pa ka site. E premyeman, ou gen yon bandi ki rele bandi legal Michel Joseph Martelly ki gen tchoul li la kòm Ariel Henry. Jodi a, mwen di pèp ayisyen an, pa pran nan entimidasyon, Martelly pa ka touye nou tout. Kote gen lajistis bandi pa ka regle. Ronald Stan pa ka touye nou tout. Jodi a lè gen jistis nan peyi a, nap mande tout ayisyen pote plent pou Rosemila, pote plent pou André Michel, pote plent pou Majorie Michel, pote plent pou Ariel Henry, yon granmoun 74 an ki patisipe nan touye yon prezidan eli, 58 tièm prezidan ki se Jovenel Moïse. Jodi a e poutèt sa nou di, kou gen leta nan peyi a, nèg sa yo dwe pran kòd anba kòd. Kote André Michel, nou pa wè André Michel. Li te di l se avoka pèp, jodi a l nan manmèl la lap souse. Jodi a li pou tèt sa n di pèp ayisyen leve kanpe pou n derasinen asasen kriminèl sa yo. Èske Moyiz Janchal te patisipe nan asasen sa a? Jodi a nou poko ka di si l ap prezan avèk si l pap prezan tou senpleman e militan konsekan yo nou konnen ke enpòtans lan fòk yo la paske se yo k ap tonbe, se yo k ap viktim. Nou pa janm wè yon lidè viktim, se militan yo ki toujou viktim. Nou menm nou pote soutyen nou a lidè yo paske lidè yo, lidè yo se yo menm ki matris liberasyon peyi a. Alò lè w wè militan ap tonbe konsa ou menm ou pa pè? Ou di tèt ou, ou gen kont afè yo tou nan bagay sa. Monsenyè! Si Kapwa Lamò te pè, Ayiti pa t kab te libere. Si Desalin te pè, Ayiti pa t ap te libere. Jodi a n ap di tout ansyen zansèt yo, tout ansyen zansèt nou yo, si yo te pè, nou pa t ap gen bout tè sa a ki se Ayiti. E poutèt sa m di pèp ayisyen an, a chak fwa nou wè bandi, asasen, kriminèl, bandi legal yo, yo mete, yo pouse grif yo, Nou menm pouse grif pa nou tou. Paske nou menm nou di nou se pitit Mèt Bawon. Nou se pitit Papa Kapwa Lamò. Nou se pitit Janchak Desalin. Nou dwe pran menm rit Desalin nan pou nou delibere peyi a. Paske jodi a nou pa ka tounen peyi a nan esklavaj ankò. Pou m ogmante, pou m ogmante afèt Arab, sa l ap di a la. M pa t ka pa salye nou. M konnen nou gon kou ki di. Men, se pa sèlman nou ki pran n fanmi yo. peyi an vann tou. Se 8 jenn gason, nan premye tan yo pran 3, nan dezyèm moman yo pran 5. Se 8 jenn gason ki te di, jan yo wè sitiyasyon peyi an, yo pa p pran zam, men y ap regwoupe yo ansanm. Pou konbat pou ayisyen sispann viv nan sitiyasyon li la a. Se pa moun yo tap joure non. Ki pawòl yo tap pale? Yap mande bay ayisyen dola yo. Yap mande ba yo gaz. Yap yo di yo pa vle gaz chè. Yo di yo pa vle lavi chè. Yo di yo bezwen sekirite. Yo di yo bezwen peyi ki rele peyi men poukisa wi men poukisa yo tiye yo a wi se jenn gason ki konn pran motosiklèt ki al jwenn yo kap ayisyen wi nan moman difisil se jenn gason m pa fèt menm kot avèk yo m pa grandi menm kot avèk yo ki rele mwen pi souvan papa. Ayibobo! M pa vle fini pou m pa remèsye legliz lan, pou m di pèp ayisyen an, nou gentan nan mitan rivyè a pèp ayisyen. Yon moman, yon moman, yon moman. Sèl bagay, m vle rasire peyi an. Se pa jwe nap jwe se paske nou wè tray ayisyen ap sibi sendomeng menm jan jèn sa yo te wèl tou ou ka toujou depòte moun paske pye ou se pou ou ye men kesyon rasis Kesyon egoyis m pa kwè ayisyen merite sa sa ap fè nou sa ap fè nou nan peyi Turki jèn chak jou kap leve se ayisyen yo pa ka manje ki vle vin lakay yo ki pa ka vini ebyen pou m fini. Nou pa p rete pou se lòt bò nèg pase tray. N ap pran pwòp peyi nou e n ap sòti nan sa n ye la a. Pèp ayisyen, pa kite mondyal pran tèt nou. Mare senti nou, mobilizasyon an pa p kanpe. Ke nou fè, yon lòt fwa ankò, m vle remèsye legliz. Altagras la nan moman difisil Legizan asepte pou chante fineray jèn sa yo Mòg la fè tout sa l konnen pou l te vin avèk kadav yo Yo di nou pandan y ap pran yo se moso vyann k ap dekole Se moso vyann k ap dekole e Ou wè, menm sèkèy yo pa ka rive la a, paske se moso vyann k ap dekole. Pèp Ayisyen, fò n konnen, nou nan yon batay. M tande anpil peyi ap fè reyaksyon, y ap sanksyone moun. Men pou m fini, gen twa bagay fò k nou konnen. Moun ki met ensekirite yo, premyèman se kolon yo, dezyèmman se afranchi yo, twazyèmman se esklav ata nan esklav domestik ki nan politik yo. M tande m sanksyone yo. M tande m sanksyone yo. Men, afranchi yo. Kolon yo ki andan peyi an fòk yo sanksyone yo tou wi pèp ayisyen antouka pèp ayisyen nou gentan nan mitan rivyè lan e nan okazyon fineray jèn sa yo ki se jèn ki livre yo pou peyi an e mon pè papa pala vwala gen 500 jèn gason ki nan baz 47 tout nan lakou wi. E pa sèlman sa k tire la non. E pa sèlman nan baz Lalizèt non. Nan Okay gen jèn ki mouri. Nan Petyonvil. Nan Kayade, nan Dèlma 75, gen yon pran bal ki pa ka sòti lopital. Pou ki sa? Paske y ap revandike dwa yo. Pèp Ayisyen m vle rasire nou. Gen moun klas mwayèn, gen moun nan geto, nan seksyon kominal k ap pase twa jou ki pa jwenn manje pou yo manje. Si lapli pa t tonbe nan moman sa a, moun yo pa t ap jwenn dlo pou benyen paske machin dlo fè 2,500 dola. Nan ki sa nou ye la a? Si se pou Ayiti, yo fèk kòmanse tiye nou. Pèp ayisyen mete gason sou nou, mete fanm sou nou, ke sa ki anndan ke sa ki deyò. Merci pep ayisyen kenbe la sel bagay pou nou gen vi nou pa kanpe lite nan peyi sa pou peyi a libere merci anpil merci. Mesye Kenny nan baz gang Z e pandan mesye sa yo tap goumen pa rapò a revandikasyon yo jan yap viv ensekirite lavi chè kidnapin kap raveje peyi a pwoblèm dlo potab pwoblèm elektrisite tout pwoblèm ki te lan peyi a, yo tap revandike dwa yo, yo te rive jwenn pran mesye sa yo, te kidnape yo, m pap di arete yo, te kidnape yo, yo kidnape yo al ansasinen yo, yon samdi pandan mesye yo lan baz 47, se baz yo, se la ke yo fè politik, se la yo goumen, yo leve yo, yo kidnape yo al ansasinen yo, yo met dife sou yo, yo fin rache yo met dife sou yo, enben nou di yo. Ke menm jan ke yap rache militan yo, men jodi a militan yo se tou nòmal se dwa yo pou yo goumen, pou sa ki nou yo de dwa yo, men lè w panse w rache yo, tiye yo, a vle di ou panse batay la fini, batay la pa fini, lè w pran bab, gen plizyè bab, gen plizyè militan, gen plizyè tèt de pon, ou panse lè w rache yo, tiye yo se sa k bal moute w, batay la ap kontinye, e sa fè nou di. Ke militan sa yo 5 militan sa yo ke nou mande ke Bondye epi yo an ke ale an pè paske mesye sa yo ki tap goumen an yo te gen dwa vann tèt yo men yo pat vann tèt yo yo tap goumen pou sosyete a yo tap goumen pou pwoblèm peyi a enben lè yo te panse yo ansasinen yo sa vle di yo te panse batay la tap te kanpe men batay la pa kanpe batay la ap kontinye si wap gade ou wè batay la pi rèd pi rèd nan batay la e sa fèm di yo ke tiye 5 militan sa yo. Yo pap ka atenn a sa yo bezwen rive a. E moun ki tiye militan yo, ke m swete lan vi yo tou ya fè gwo wòch. Paske lè w detwi vi yon jèn gason k anndan geto a, k ap goumen pou lavi chè, k ap goumen pou ensekite, k ap goumen pou kidnapin, k ap goumen pou chomaj, lan chomaj yo ye, ke jodi a w chwazi pou w vin pran w ansasinen yo. Ou panse ou menm w ap byen? Enben lè w fin touye yo sa vle di ou menm lan vi w, w ap fè gwo wòch. Ou pat ka fè gwo ròch tou monchè, tout moun vin sou tè a pou mouri. Militan yo kounya yo tap goumen pou dwa yo. Lè w panse w ansasinen yo, rache yo, avè di w panse se sa k bal mouton batay la ap kanpe. Ke batay la pap kanpe, nap kontinye fè batay la jiskaske nou jwenn sa n bezwen an. Pase kriminèl sa yo k rele Ariel Henry a, ki ansasinen militan yo, kal leve yo nan baz 47, ke nou di nèg sa yo, yo pap fè gwo ròch sou tè a tou. Menm jan militan yo tonbe, yap mouri menm jan an tou. Pa gen menl pa monchè. Paske lè wap gade anndan yon peyi ke pou jwenn dè gang yon pèp pa ka revandike, pèp la oblije, bandi, tout kalite bagay rann pèp la pa ka pale. Sak fè sa? Nèg yo yo menm bouch yo pa fann, bouch pèp la pa fann pou l viv. Avè se vòlè sa yo, se gang sa yo, se kidnapè sa yo, se yo kap toujou bezwen peyi a jan l ye a, pou yo toujou kidnape moun, pou yo toujou vòlè, pou yo toujou met peyi la an ensekirite, pou yo toujou fè kidnapin. Pou yo toujou Vi pa yo ap toujou byen pase men vi pèp la li menm ap toujou rete lan fatra Enben son sèl bagay nou di yo batay la ap kontinye Ariel Henry. Legliz pa ede pèp la goumen tou non. Lekti paw sou dènye desizyon Kanada pran pou l sanksyone kèlke ansyen fonksyonè Leta Ayisyen. Se kisa l di? Bon monchè, ou konn sa k pase, jodi a m pa etone. de sa Kanada fè a Etazini Lafrans an m pa ka etone ou konn sa m pa ka etone lè w pran valpa sa yo fatra sa yo pou kiyès yo t ap travay e pou le Kanada Lèzetazini Lafrans e yo wi lè yo t ap vòlè eleksyon pèp la ki moun sa yo e menm moun sa yo k te mete yo ap vòlè eleksyon pèp la wi an w pral pran kounye a w pral pran Mateli ou pral pran Lamòt. Ou pral pran ki kò seremi, ou pral pran gang phtk yo, kounye yon moun pral etone ou pral di se Mateli vòlè l te ye, ou pral ou pral etone ou pral di se Mateli kidnapè l te ye, ou pral etone ou pral di Mateli se yon nèg ki te lan bandi legal, ou pral etone se Mateli te lan lindja, ou pral etone Mateli te mas te lan masakre pèp la, ou ta men ou etone Mateli te lan 2004 li tap goumen kont Ayiti li te tiye yon pakèt moun, m pa ka etone de Mateli, jodi a valpa sa se etazini ki tap kore l, se kanada se lafrans, se yo ki te vòlè eleksyon pèp la bay Mateli. Se yo ki te vòlè eleksyon Moïse Jean Charles sou Jovenel pou yo te mete Jovenel la la. Se yo ki te vòlè eleksyon Madan Maniga pou yo te bay Martelly. Jodi a m pa ka etone w yon fatra tankou Martelly, yon fatra phc kolektif vòlè jodi a ki vin ban sa yo ban nou la. Ki nan tout zòn geto yo, ki federe bandi, ki federe gang. Jodi a sou yo n ap pase la, se nèg sa yo. E Martelly se lamòt vòlè nan 10 stad li te di l konstwi yo. Al mande kont 10 stad yo. E menm vòlè sa yo, paske fò pèp la te ret nan fatra, fò yo te ame nèg anndan geto yo. Asyam nanm yo ki rann popilasyon jodi a pa ka viv. Ou bon yon desanm, ou bon yon novanm, ou wè gon aktivite, ou wè peyi a nèg yo fèmen l, enben nèg yo te konn sa yo ap fè a. Se pou yo toujou met pèp la an otaj, pou yo toujou vòlè, pou yo toujou fè kidnapin, pou yo toujou vòlè richès peyi a. Lè sa yo menm pou yo byen pase a pitit yo. M pa etone. Mateli a tout moun konn sa, se yon nèg sal, se yon fatra. M pa ka pale de Mateli. Voryen sa a n pa pale de li. Jodi a fatra sa a, yo tounen voye l la. M swete pèp la, fò l fè yon bwa kale lan mouda Mateli. Fòl fon bwa kale nan mouda nan mouda lamòt fòl fon bwa kale nan mouda nèg tèt kale phtk yo fòl fon yon bwa kale nan mouda gang vòlè ki te di yo te konn nan opozisyon tankou andre michel majori michel yo moun sa yo ki met peyi a la fòl fon bwa kale paske lè ou pran fatra sa ou k tounen nan peyi a m di pèp la si ou pa fon leve kanpe ou pa fon soulèvman ankò e gang toujou ap vin enplete toujou wi sou sòyèl vin pi mal wi. Pase lè w pran Martelly jodi a la ki tap desann pantalon l ozetazini tout kote ou vin pran fatra san kò l tounen la se gang li vin kondwi plis e sa fè m sipliw la kontinye batay nèg sa yo pa gen dwa dòmi yo pa gen dwa respire nan peyi a fò n kontinye fè batay la pase jis aske n dechouke Ariel avèk tout kò vòlè l yo. Men jiska prezan yo di yo pa koupab, sa Canada ap di a se mannigans politik li ye pou ta retire l sou sèn politik la, Lè w pran Martelly kòm vòlè li tap di w li te koupab? Lè w pran figure audacieux sa ou tap di l te koupab? Al mande misye depi datan lap fè zak nan peyi a. Al mande si bat nan linja li tap tiye moun. Al mande si bat nan kidnapin. Al mande bandi legal la kote yo te soti avèl la. E pa mwen non ki te di bandi legal la. E Martelly ak bouch li a dyòl li fòm di sa ki te di bandi legal la. Gaëlle li te di w pat koupab? Enben yon sèl bagay m di. Sil pa koupab pèp la pral konn sil pa koupab. E pou misye jan lap pale de yon telefòn poul pran lari a poul vin di li pa koupab lè sa map wèl pa koupab vre. Salye tout jounalis yo, tout moun ki nan lari a spesyalman kokobe yo avèg yo ki paka mache. Men jounalis yo spesyalman yap fè yon gwo travay m di yo mèsi anpil. Nou menm se prezantan baz 47 ok. Bon nou menm nou paka di w kijan nou santi n paske gade kat nan blan an, gade si pat gen gason gade nou tap kadav. paske nou menm sa nou pran an se yon gwo sezisman li ye pou nou. Imajine yon manman k fin fè tout tan l menn li yo, pandan l fè tout tan l li ap okipe pitit li, pitit li vin degotè, ou tande menn yo, vakabon, ensanse, kriminèl, kadejakè, vyolè! Pran timoun sa a epi gade, ou tande, disparèt! Mwen menm spesyalman m pa bezwen di nou kijan m santi m, men yon sèl bagay m ap toujou di nou, lè nou te kloure Jezi a kijan nou te santi nou? Espesyalman sa k ap fèt la la, sa nou te li yo, se yo k ap fèt, men nou ka wè mawon Bib ki chaje san. Ou konn pou ki rezon? Paske pawòl la l ekri deja. E al nan Ezayi 28, 29, Wap wè kisa k pase. Ki kisa k pwale pase? Map lonmen non moun men non Ariel nan bib la wi ok nou sem bagay Hawaii ale James ale Enock ale plizyè lòt nèg ale men nou paka di e mouri yo mouri yo disparèt men nou menm la gade pou nou pa disparèt pou nèg yo pa disparèt nou tou an nou ranmase karaktè nou an nou metel anba tounen nou. Pa bliye, yo te voye al ba nou yon voice kote yo te di nou e Boulos ki t ap pale, lè l te di konsa, moun ki vòlò bagay li yo, l ap met zam nan men menm popilasyon an pou youn tiye lòt, ti rès ki gen konesans lan l ap fout yo an Afrik. Men jounen jodi a, nou wè bagay la kòmanse fèt! Pase dominiken men kit ou gen papye kit ou pa gen papye frè nèg yo ap bat ou epi yo pimpe ou nan peyi ou ou konprann sa map diw la men yon senp bagay mesye jèn sa nou wè nap maltrete la jounen jodi a sak fè nou nan lari a la se konsa nan 2 frè nou yo. Nèg yo ap lapide mal. Nèg ki gen konviksyon yo, ti jenn gason ki gen vizyon yo se yo kap lapide. Men pa janm bliye mesye, batay teritwa Dayiti a se timoun 19 an ki te fèl. Se pa granmoun 90 an tankou Ariel! Vòlè, piyè, kadejakè, nou tou wè Ariel jan jan li mete baz 47 nan soufrans lan la li menm. Nou wè son nèg ki te konn ap bliye bistouri Anndan moun, espesyalman kounye a la ou menm pou pale de Beyou nèg yo enpeche w pale. E vòlè wi, e vòlè wi, vòlè kap fè sa wi. Men mwen menm bò sa m pa kapab vin eksprime m pou sistèm de Hawaii a jou pa sa. Men ou konn kisa ki tiye pèp la? Lè yo di bra kale a yo pa konprann. Bra kale a mesye, se Ariel wi. Se li kap kraze peyi a wi. Imajine yon ti granmoun konsa, èske l konn tout ayisyen? Non. Konbyen moun li konnen? Ankenn moun. Men kounye a la ou konn kisa l vini? Andre Michel te di nou se barikad nou kawotchou ye, men kounye a la, lè n boule kawotchou konn kisa nou fè, yo fè nou? Yo fout nou kout manchèt, yo rache nou, yo boule nou menm jan. Men Andre Michel toujou ap souse. Hawaii nou pa wèl men li ap toujou nan lespri nou. Hawaii ap toujou vivan. Lòt nèg yo ap toujou vivan. James ap toujou vivan. Yon senp bagay mesye. Pa bliye nou tout ki poze kandida e nan mond envizib nou pase. Wè pou kwè nan pawòl Papa Letènèl la kou maye gran El Shadaï. Gade, li pral fè manifisans. E pa janm bliye sa k pral vin dèyè nou la. Nou pa yon ti tan. Nou pa yon ti van. Ebyen gade nou pwobab pou n inonde la a. Paske pèp la li menm gade nou kòmanse fè twòp bagay devan Letènèl. Nou inyore twòp. Gade yon nan pase rèv nou. N ap mete l la. Pa bliye m t ap pale nou gaz ki la a. Gaz sa a. E gaz sa a m t ap pale nou wi. Men m pa gen veyikil non. Veyikil mwen ede pye m pou m mache. Men jounen jodi a, grangou ap tiye nou. Gaz sa li menm li fè boul grenn nou anfle. Nou gen imaj nou mèt jaden kounye a. Nou vin ap mache yon jan kare. Men, ou konn tout bagay sa, e ti Simòn wi. Ki mennen Ariel jis la a. Pou tiye pèp la a. Nou menm pèp nwa, m ap toujou di nou mesye, respekte koutim bò kot manman nou, bò kot papa nou. Epi n ap di ayibobo pou Jean Jacques François Dessalines. Ok?